Sa se jou m te kite yo menm ak John nan kay la wi. Bebe. Bon, bebe, m pa pèdi w pou anyen. Se ou m bay jezi. Ou pral voye John. Se foto madanm mwen ak misye m jwenn nan chanm mwen men kote yo fin fè lanmou yap fè makak men Dènyèman misye vin lakay la men M di misye tann mwen la m pral achte yon bagay Banm kite son frèt nap ale aprè m Yo m tap tchye misye papa Misye gen chans patnè gwo tèt lan te tou la li sove l Men patnè gwo kann sa soti Jezi voye vini Kèt men Jan nèg sa yo toujou ansanm menn yo alèz menn nèg yo ki fèm rayi bò lanmè a menn banm al lakay mwen tande menn shit depi ta la m remake demwazèl sa pou kont li menn banm rive sou li tande. Manmi ouvè zye w Wè bouke flè sa cheri Li reprezante kè w Ki senbolize lanmou m gen pou ou an M swete ou pran swen l Menm jan m ofri kè m jodi a Hein? Sa w vin fè la? Ak ki kouraj ou vin kanpe devan baryè lakay mwen la? Ou bliye jan w t aji tankou ti bebe? E ou menm moun ki koz Berry te kite m anba devan tout moun yo? Sa w vin fè la? M pa konn ki foli w te gen ou te bezwen fè foto. Kisa w vin fè la? M pote pou ou pou moun wi. Si ou prale maske devan marim lan tande. Bon e yo m konprann ou em ou gen rezon tout sa w di yo la ou gen rezon em ba w rezon se youn nan rezon ki fè jodi a la m vin lakay w a la pou m prezante w ekskiz m men m te jis fè foto a e pa pou m te blese w ni pou m te kraze relasyon w m te jis fè l kòm yon souvni paske jou sa m pa t espere yon bagay konsa e youn nan rezon ki te fè m fè foto a men m panse ke w ap konprann mwen Em sa bay sa vrèman ap domine'm e'l banm pwoblèm mpaka dòmi paske'm kraze relasyon mwen avèk Bev. Bon ok, m konprann ou. Menm jan m te di w li deja, pran limit ou. Mwen avè w nou pa nan oken relasyon ankò. Ok? Pran limit ou. Kyèt mesye. M santi m paka fè egzèsis ak lanmò sa ankò non men. Ou konn sa m ap fè? Pandan m nan zòn nan, ou konn tou pase devan kay Neyoo an? Konsa m a wè l, m ap santi m ere. Ok. Bon, ok mèsi paske ou padone m e ou vrèman fè kè m kontan jodi a la. Mèsi. M di ok, jan m te di w la.